Pral gen kouri pral gen rèl nan latibonite komisè Mirtil debake tou feu tou flam ak yon koze 3 èm ke ou te bandi de goch ke ou te bandi de dwat jounen jodia depi ou pa depoze zam wap pran swa mawon mouri oubyen mare anba kòd. Bonjou bonswa tout moun, n ap depoze valiz nou nan Latibonit, kote komisè Mirtil ki enstale nan tèt komisarya Gonayiv la, poukwa pa nan Latibonit, deside met pye l atè a epi atake tout ekip Savyen an nan lojik wè kouman yo kab deloje gang sa a epi bay moun Latibonit lapè. Nouvo patwon polis la pou depatman Latibonit lan, Brice Mirtil fè deklarasyon sa a pandan l t ap reponn peyizan k t ap pale l de gwoup ame Ti Mepri a, E dirijan an pat pran tan pou l te pale, li di pat gen jwèt nan sa e jounen jodi a DDA soti pou mete Luckson nan ti soulye l e yo atake pou de bon. Pa gen wout pa bwa, pa gen anyen ankò ke nou ka fè ke kouri dèyè do gang yo, se sa komisè a rakonte. Medam mesye, jounen jodi a la, nou se 9 desanm 2022, m ap kontan prezante n enfòmasyon sa. Pa bliye ou se Sofia TV 83, rete ansanm avè n, sonje si w poko fè sa abòne avè n. Ede n pataje videyo a ak lòt zanmi y ap kapab wè epi tande tout sa k ap pase nan Latibonit e poukwa pa kisa nouvo direktè a ap fè pou wè pou kouman yo kab kouri dèyè do gang epi kraze ekip Savyen an poukwa pa ekip Ti Mepri a ki kanpe anfas Dandi e se 2 gwoup gang mizapa 2 kokorat san ras nou konnen ki nan Lakwa Peris genyen 3 lòt gwoup gang ankò ki ap pouse tankou djondjon e komisè Brice Myrtil mete 3 èm devan yo, mouri mawon mare anba kòd e l deside kout ke kout pou l fini ak pratik sa. Ekip de ransèyman sa ke nou genyen an, l ap travay sou kesyon, se tankou yon gang nou wè ki gen yon eta majò. Gen moun kap panse pou li. Kelkeswa tip de moun ke ou ye a, depi ke nou jwenn ke ou lan gang lan, yap arete w. E se arete a kap pi piti bagay paske lè nou vini ou gen zam, nap vini e wap chwazi 3 èm. Mare, maron ou mouri. Nou klè nan sa. Nou pa pa apiye gang ke ladwat, ke lagoch. Nou vin la pou nou bay sekirite. E nou klè nan sa. Ok, mèsi. Non, ou te fini deja. Ou pa ka pran 2. Ann pa fè sa. Dayè, dayè, tann, tann, tann, tann. Nou pa bezwen takotak. Dayè, linyon an, nou konprann li, li gen dwa li trè politik. Nou konnen gon ekip tou. Anpil moun rele yo gang. Poukisa yo rele yo gang? Paske yo gen zam ilegal nan men yo. Men zam ilegal sa yo tou, yo o sèvis de la popilasyon. Nètèske pa zam ilegal sa yo, moun sa yo pa t ap ka la a. E si te ke lapolis ap fè travay li, nou menm nou mande, kèlkeswa kote zam nan ye depi li legal, lapolis dwe pran li. Ok pandan se tan lap bay tout moun sekirite mèsi anpil. Mèsi Andre. Jan nou te anonse w li, jodi a nou pral ba ou yon seri de imaj ke w pral wè pou la premyè fwa. Imaj sa yo ou pat gen abitid wè yo deja, donk se jodi a nou pral pale w de imaj sa yo. Kay sa wap gade la se li menm ki kay jeneral Luckson vrè non li se Luckson Elan alia jeneral la se misye ki chèf baz la men fòn di se pa Luckson non ki te chèf baz la se Odma Louissaint ki te chèf baz la aprè Odma fin mouri nan mwa janvye 2021 an, donk Luckson vin ranplase misye paske se Luckson ki te nimewo 2. Kay sa w ap gade la, se pandan misye nan gang nan li konstwi kay sa ak lajan kidnapin, lajan vòlè, tout kalte move lajan, donk se lajan sa yo ki bati kay sa. Kay sa wap gade la li gon li gon besment ladann li gon anba lakay ladann e sa wap gade a se devan kay la men kay la li gwo li gon gwo lakou e li gen lakou devan li gen lakou dèyè e nan kay sa se ladann ki yo genyen tout depo minisyon depo zam depo manje. E moun yo kidnape yo tou, se la yo ye. Luckson fè kay sa a avèk yon besment, s on fason pou ke si tout fwa ta gen yon atak ki fèt sou li, pou ke menm si w antre anndan kay la, ou panse ke li pa la, men li anba lakay la. Donk, si gen yon entèvansyon k ap fèt, menm si yo ta antre anndan kay la, yo pa ta wè Luckson, enben anba kay la, Se la misye ap kache paske se pou sa menm li fè kay la. E kay sa wap gade la li pa sèlman la poul sèvi depo men li la tou poul met pou yo sere tout moun ke yo kidnape moun ke yo pa vle wè bon kounyea lakou sa nap gade la Tout lakou a se moun paske nèg yo tèlman gen moun nan men yo kounye a, yo pa gen moun sèlman dan kay la men yo gen moun nan lakou a tou. Men se pa sèl kay sa a non ki genyen moun ladan yo paske anndan Savyen kote kay Luckson nan ye a, gen yon pakèt moun ki kite zòn nan, moun ki pa dakò avèk fonksyònman gang nan ki kite zòn nan donk tout kay sa yo vid. Mesye yo tou sèvi avèk yo pou sere moun. Donk sa a se kay Jeneral Luckson nan w ap gade la a. E m panse gen anpil nan nou se premye fwa nou wè kay Jeneral Luckson nan. Moun sa n ap gade la a men ni, se li menm ki Jeneral Luckson nan. Misye se yon jèn ti gason, m pa kwè ke misye ko genyen trantan. Donk se yon nèg ki ka petèt ant 25 e 28 an. Misye, koulè ou wè l la, se pa koulè misye sa. Misye se yon nèg nwa, men misye douko. Misye douko kò l pou l kapab gen koulè sa. E se douko a tou ki pèmèt ke misye fè tatou nan bra l, li fè tatou nan kò li. Donk sa a, se misye ki Luckson Elan an, alyas Jeneral la. Donk se misye ki ranplase Odma. nan gang nan donk se nèg ki pi se nèg yo prezante kòm nèg ki pi move se nèg tou ki gen plis pwen se nèg ki pa pran bal nan baz la e men misye sa se yon dezyèm foto Luckson jeneral la la a misye abiye tou de wouj avèk yon wòb sou li e n ap wè ke misye gen yon mouchwa. e nan tèt li ki genyen yon siy koulèv ki vlope nan yon bwa eksetera e dèyè do misye a nap wè misye gen yon boukan e sa son seremoni ke misye tap òganize la petèt se moman li tap pran grad donk se lè sa misye te fè foto sa e paske nèg sa yo yo yo di yo pa senp yo di ke yo yo. Yo kanzo, yo di ke yo pa pran bal, yo blende. Donk, nèg sa yo oblije de tanzantan yo rele ongan bòkò sot lòt kote pou vin fè maji pou yo, pou vin ba yo degre. Donk la, se nan yon seremoni degre misye te ye la, e kote li te abiye an tou de wouj avèk yon wòb fanm epi boukan dèyè do li. Lòt foto sa a ke w ap gade la a, men foto sa a ke w ap gade la a, se foto misye avèk fanm prefere l. Sa sa l rele madanm ni an? Bon, misye pa marye, men w konnen. E se la grand mòd kounye a, depi yon nèg gen yon fanm, li avè l, li di w se madanm ni. Bon, se avèk fi sa a misye gen de pitit. E se fi sa a ki rele Diana Théodule ke misye te fè pati ale Meksik, de Meksik li te travèse ale Etazini. E dènyèman la, ou te viv sa sou paj Facebook radyo a, ou kapab sètènman wè l toujou si w abòne avèk nou, ale w ap wè kote Nou te prezante w Diana avèk 2 pitit Luckson yo, yo te depòte yo. E poukisa yo te depòte yo? Paske manmzèl te tèlman resevwa lajan ameriken Luckson t ap voye ba li, donk pandan l t al chèche yon transfè nan Western Union, anben ajan yo te. poze manmzèl kesyon kote l jwenn lajan sa yo, poukisa l ap bay tout kòb sa yo, l pa kab esplikasyon, yo te rele ajan FBI yo pran manmzèl, yo te depòte l, donk manmzèl an Ayiti aktyèlman la nan baz la avèk Luckson avèk tou lè 2 timoun yo. Donk sa se Luckson. Kounye a nou pral fè w tande yon voice ke Luckson voye pou l kapab mande. Tout moun nan Latibonit lan, moun Moropey, moun Patchwal, moun Ponsonde, moun Kafoupèy, moun Ti Rivyè, pou yo sòti mennen aktivite yo, retire tout barikad ki gen nan lari a, paske l ta renmen apati de mwa desanm nan la, moun kapab prepare al fè ti pwovizyon, epi pou kapab al bwè soup lakay ou premye janvye paske l di w ke ane a pral chanje donk tout moun li pa ta renmen ou bwè soup devan pòt kay moun li di w vin lakay ou pou w kapab vin bwè soup lakay ou donk e misye tou mande tou a moun ki abitye fè wout lyankou a ki te pè fè wout la kounye a yo mèt fè wout la sèlman l mande pou lapolis retire pil tè yo mete sou pon wouj lan. Menm jan tou li mande pou yo tire pil tè ke yo mete sou pon kanal riv dwat ki pase nan kafou pèy la. Chaben di a mèt rete la men li menm li mande pou yo retire tè a e se li pale an jeneral, li pale an chèf. Donk ou wè foto yo, ou wè imaj misye, ou wè kiyès ke Luckson nan. Men anpil moun di si Luckson ap mande pou fè lapè premye bagay pou li ta fè fò li ta libere tout moun ke l gen lakay li yo la paske misye gon latriye moun ke l te kidnape ki andan lakay li nan savyen donk moun yo espere ke fò misye ta libere moun sa yo pou ke moun yo ta rantre lakay yo si tout fwa li vle efektivman fè lapè epi aprè sa fò l ta rele Lapolis remèt tout zam ki gen nan men l epi rann tèt li, petèt ke la li ta fè prèv vrèman ke se yon nèg ki vle fè lapè. Donk se sa moun yo mande pou ke yo ta kwè tout bon vre nan kesyon lapè ke Luckson ap pale a. Pandan m di, sa k genyen menm nou kanpe la? Yo di, madanm fèmen djòl ou, wap vin di sa k genyen ou kanpe la? Yo pase m yon souflèt. M di mezanmi nou paka tiye marim devan m nan la yo di non kòman ou pa tiye mari w la sa mari w la yo pa tire yo bal bal la nan tèt li lè m di mezanmi mesye yo tiye mari w la vre wi lè m di mesye poukisa nou fè sa nou konnen pitit la e ladann pou banm manje ladann pou banm bwè gen youn ki di avanse kanpe la talè m pral vyole w la e eseye figi w la se koupe m pral koupe w wap vin ranse li ban m gwo tap m gen yon ti pitit nan men m ti pitit la kenbe nan l ap rele yo pouse l pandan ti pitit la mòde l Ti pit la pouse l yo mòde l. Pandan l mòde l yo di konsa. Ti pitit ranje kò w. Mwen e wana m pral fè manman w mache wi. Ti pit la menm ap kriye ap kriye yo bouche je l yo, yo bouche bouch li. Mwen menm m pa konn anyen se wè m wè yo pati a nèg la. M pa konnen anyen de nèg la se mwen menm y ap vyole m. Y ap vyole m wi. Kounya kisa w ap mande? Mwen mande pou yo pou yon moun ka fon solisyon pou mwen pou mwen menm solisyon an se zòn nan men. Pou lapolis gen lapolis pandan dimanch lan te gen lapolis se vre men solisyon non men kounya e kana e akayè map dòmi ka an kay chak jou men zòn sa mwen menm m ta renmen pou m kite l men zòn non m ta renmen yon moun pou ede m ede m ak timoun yo paske m pa gen m pa gen kouraj ankò. Sous mat la, gran chemen. Oparavan n te nan zòn nan, zòn nan te dous. Nou te gen yon zòn ki te tèlman dous anfen. Depi lè Bogi antre nan zòn nan. Li te konn ap chaje ti machin li nan zòn nan byen pwòp. M gwo demwazèl kenzan, li te fin fou dèyè demwazèl mwen an. M pa t vle. Lan lendi aprèmidi, lè yo fin tiye Jefte, nan madi swa, yon ti jèn ki te nan zòn nan, Bogi, vin avèk lame Big Si, Makès yo, pil lòt chimè yo, yo tiye Jefte. Lè yo fin tiye Jefte nan madi swa, pandan n kouche konsa epi derapay la pran, mesye a t anndan, lè l tande welele welele dife, mari m kouri, li pete pòt li sòti, m te gen yon lòt ti frè m ki te anndan avèk mwen, ti frè a antre anba kabann, men Bogi te renmen demwazèl mwen an, te toujou fin fou nan bouda demwazèl mwen an, li panse ti fi a t anndan e dèyè ti fi a menm Bogi te vini. Bondye pou mwen, nan dimanch m gen yon gran sè m ki te vin lòtbò a, gran sè m nan te gentan pran demwazèl la, li al avèk demwazèl la. lakay li nan dimanche lè bogi antre li pa jwenn li t kòmanse deboure anndan an li jwenn frèm nan anba kabann nan l rale l met deyò paske frèm nan konn nan bal brile lap annuiye ti dam nan li bay frèm nan yon bal nan kè li fizye l bogi yo 4 kouche m. Bogi krache nan devan m tout bagay. Yo vyole w tou? Wi yo 4. M ap di l, m ap deklare l jodi a la a, y a un coup d'Etat en herbe contre Doktè Ariel Henry au sein de ce gouvernement. Kòman di bagay la? Pa itil k ap bay pa itil coup d'Etat. Dixit Josue Lexidor, Pa itil k ap prepare coup d'Etat kont pa itil. Le Doktè Ariel Henry s on pa itil, donk gen 2 pa itil ki anndan gouvènman an. Kap prepare koudeta kont Doktè Ariel Henry. Ranje kòw Doktè Ariel Henry. Ou ka mouri la wi. E mwen kap pale la wi. Ou ka mouri wi. A ou panse gen yon bann nèg nan gouvènman an ki vle wè w? Al kwè sa. Depi se nèg ki sou lis pou revoke pou konpwomi istorik sa a, se blan ap ting ting nèg yo pou ke gen yon konpwomi ki jwenn. Gen yon negosyasyon kap fèt la a, gen yon bann nèg anndan gouvènman an ki pa ta swete ke Peyi a soti nan kriz. Fòk peyi a rete jan li ye la. Men antretan, Doktè Ariel Henry, mesye petwolye yo ap prepare yon bagay la. Yo pral fèmen peyi a nan mou. Pandan koup dimond lan la, y ap veye pou Brezil pèdi. Epi w tande barikad anwo, barikad anba, lòbèy. Pretèks sa y ap chèche la. E mwen k ap di sa. Enfòmasyon m ap bay la mwen menm. Je suis en train de donner des informations. Sa k ap prepare. pou Doktè Ariel Henry. Anwo pap monte, anwo pap desann, nan mitan rete rèd. Nèg yo ap pare la pou fèmen peyi a nan men Doktè Ariel Henry. Epi pou lekòl fèmen. Bann mechan. Yo pa ka fè w mechanste pèp ayisyen pou w kanpe w ap gade moun k ap fè w mechanste a. Nou vin twò lach. Gouvènman an avèk sektè petwolye a, yo met tèt ansanm pou maspinen nou. Ki bò sa? Ou mèt di li. Ou mèt di li. Eske Martine bezwen jistis? M pa kwè. Si l te bezwen jistis, li pa t ap chita l pou l ta nan Etazini Damerik. Le crime du president a ete planifye de tro peyi. Krim prezidan an li planifye nan 3 peyi. Menm lè n pa ka oze akize ni iks ni zèd, men sepandan, peyi sa yo gen sèvis sekrè ladan yo. Je n'arrive pas vraiment à comprendre. la position des Etats-Unis d'Amérique dans le cadre du dossier de Jovenel Moïse. E ok fèm antre ladan wi, m pa tap menm antre ladan. Martine Moïse, prezidan fin mouri, li kouri al kache Etats-Unis d'Amérique. Sou baz kisa? Kòm si moun ki tiye prezidan an se e la yo ye? E Ayiti yo ye? Moun ki planifye pou tiye prezidan an, e la yo ye? Kòmsi Martine Moïse pè pou l pa mouri? Kòmsi on fanm yo touye mari w nan figi w nan plen vizaj ou epi ou pa gen lòt kote pou ale wap chita Etazini Damerik? Pandan ke city ou ki an Florid baze an Florid reyinyon òganize nan city ou Etazini Damerik an Florid e se an Florid Martine abite selon enfòmasyon m genyen city ou ki rekrite Kolonbyen yo M pa janm tande ki sa yo pale de City yo de Etazini Damerik jiska prezan. Kolonbi Kolonbyen se la yo soti an Kolonbi yo pase pa Repiblik Dominikèn anpil reyinyon fèt an Repiblik Dominikèn anpil reyinyon fèt Ayiti anpil reyinyon fèt Etazini Damerik. Etazini, Etazini, Kolonbi, Sendomeng. Yo vin touye prezidan lakay li lakay li, Ayiti. Martine Moïse kouri al kache Etazini Damerik. Jiska prezan, m pa konn pou ki sa Martine Moïse al kache Etazini Damerik. Eske se sou baz paske yo te di ke Doktè Ariel Henry non l site nan ankèt? nan kad asasina a? Eske se sa? Men meyè kote pou Martine goumen ta goumen pou jwenn jistis prezidan an, se la Ayiti. Selon sa m konprann. Eske se paske yo di mesye Jovenel Moïse mouri Doktè Ariel Henry se ta youn nan moun ils sont toujours là est-ce qu'il y en Haïti? Est-ce que parce que Mme Martine Moïse n'a pas bien compris ce qui s'est passé, qui fait que le coup est caché aux États-Unis d'Amérique, pour qu'ils pas l'autre pays à le caché? Puisque le crime a été planifié dans trois pays, et parmi les pays, ça, États-Unis d'Amérique. Kriminèl yo, yo fè reyinyon Etazini Damerik. CTU ki te rekrite Kolonbyen yo, Etazini Damerik, an Florid. Swiv mwen byen wi oditè. Mwen menm mwen vle prezidan jwenn jistis. Si se pou sa, ou nèg rayi m, ou fache, ou move, w ap sote ponpe, mwen menm Ezayi Seza, mwen di, ou pa kapab rete yon bon maten yon nèg vin asasine yon prezidan de la Repiblik. Chèn de kòmandman! Chèn de pouvwa ki tep jere peyi a nan moman prezidan mouri a yo gen kestyon pou yo reponn la jistis. E piga moun pale de pèsekisyon. Koman se sou moun ke prezidan te dezinye, te nome kom premye minis, Doktè Ariel Henry. Paske enfòmasyon t ap sikile sou baz ke li ta genyen kontak avèk Mesye Badio. Menm lè Mesye Badio ta pral di ke li menm pèsonèlman li pa gen anyen awè avèk krim nan. Doktè Ariel Henry, ou se premye ministre, ou la pou kapab reponn kesyon lajistis a nenpòt kèl moman. Pa kanpe dèyè chapo premye minis ou pou poponnen kòmsi ou pap reponn kesyon. E si yon jij ta sanse ta deside pou pa tande w nan kad dosye a, li pa fè w byen. Dayè, kòm premye minis, tankou René Préval te fè l, mete w plis alèz lè sa a. Si m ou menm. M tap mande pou jij la vin tandem menm paske lè sa ou retire yon sispisyon sou do w. Moun ki nan kabinè w kapab di w sa. Moun ki nan kabinè w san achte figi fò yo di w Doktè Ariel Henry ok gen soupson ki sou do w dayè gen 2 nèg la ki anndan gouvènman an ki di yap pare tann ou. Paske yo pral pèdi pòs yo. Èske ou konn sa yo se? Gon bann nèg nan gouvènman la a k ap veye Doktè Ariel Henry wi. Se kòm yon chat k ap veye rat wi. Gade, Louko, sa k gen la a nan gouvènman sa a? Gouvènman an prèske eklate, Louko. Nèg ki pral pèdi pòs yo la a, ki nèg ou konnen nan gouvènman la a ki vle negosyasyon yo fèt? Ki nèg ou panse nan gouvènman la a ki vle ki li a yon konpwomi nasyonal? Yon konpwomi? istorik pou ke gon lòt gouvènman pou ki pou òganize de eleksyon pèsòn nan gouvènman pa vle e mwen Ezayi se sa ki di sa si non ke sèl nèg ki gen garanti l ap rete nan gouvènman.